Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Gen 3 dosye dan la republik. E, ekoute fò n di ke, e genyen 2 dosye, nou genyen enfomasyon, genyen voice Nap fè w tande paske lè 2 voice note ben sa konsène tou senpleman Izo e Krisla. Chak pale de yon dosye tout afè diferan. Men ekoute gen yon twazyèm dosye ki parèt anpe plis enteresan paske tankou jan anpil moun renmen di sa ben yo di dife nan kan dyab la ekoute y a yon ti pwoblèm yon sòt danimozite ben ostilite ki deklannche onivo de gran ravin. Men ekoute mwen mete dron anlè. Paske on m'a fait croire que nan pwoblèm sa ki te gen an, se ke genyen malentendu entre Kilik e pi Bougòy. Men ou wè pase la pli dan tou sa. Ben, yo ta fè konnen ke genyen de twa sòlda ki tonbe. Men ekoute, vou save tou senpleman ke tan ke RL Prod poko afirmatif sou yon enfòmasyon, e ben se pa toujou evidan de dire, ben, Tel dosye rive. Ben vwala poukwa man je men sa o kondisyonèl menm si a kelken de konfyans ki rele m ki di m ke men sa kap pase o nivo de gran ravin men pou lenstan on è antren de negosye paske kan sa va mal menm nan nivo gwo peyi yo grand pwisans yo e byen se chemen dyalòg ki toujou evidan ben ekite poukwa li la apre tou l mal e byen mesye yo pran wout dyalòg pou kapab. Pèmèt ke tout bagay retounen nan kalm yo men koute te gen ti pwoblèm vre paske moun ki ban m enfòmasyon an se yon moun mwen fè konfyans on m'a menm anvwaye de foto men je vè konfime pour savoir si foto sa yo ben se foto resant gen yon enfòmasyon enfòmasyon kòm kwa 2 prezime bandi ki fè pati gang 5 segond 5 segond se vilaj de Dye Ebyen ki gen nan tèt li Izo. Ces deux mecs ben yo mortellement blessé nan echanj de tir avèk la polis sa vle di mesye sa yo pèdi lavi yo nan echanj kout bal se fò n di ke sa sè pase le samdi 16 avril 2022. Nan kad enfòmasyon sa la polis poste sou paj Facebook ofisyèl li genyen yon pikòp Mazda, plak li se AA 04 547, ebyen nèg yo sezi nan kad echanj de tir sa avèk bandi yo, sè ke machin sa te nan men bandi yo. Bon, anpil enfòmasyon ap sikile paske, ekoute byen, kant on è journaliste epi gen yon enfòmasyon ki tonbe, E ki sa k ka pase anwo tou? Men kès kon fè? On di bon vwala, men sa ki rive. Men si ou pa genyen twòp konfèmasyon, e ou oblije, m ta kapab di, mete enfòmasyon sa ou kondisyonèl. Men si se si, ben ou kapab lage. Ki sa k pase? E byen genyen anpil rezo ki yo menm redifize enfòmasyon sila. Paske ben, e genyen menm ki menm felisite lapolis pou avwa fè an bon kou. Bravo la police byen jwe men ekoute je me demande eske lè pa egzanp yon bandi genyen yon moun yon pwòch li k tonbe pa egzanp nan echanj de tir avèk la police eske li kapab aksepte pou dire ke ben sa se solda m men kès ki se pase il ya un autre son de cloche de la part de Izo vilaj de Dye Izo vilaj de Dye ki li menm voye yon voice Bon sak lan tèt nou menm kisa n dèyè fè menm paske m wè gen foto kap moute sou telefòn mwen m wè gen bagay n ekri ok yo tiye 2 nèg izo 2 nèg 5 segond yo pran machin sesi sela kounya lè n chita nap bay manti sa yo poukisa menm manti sa yo sa vle di nou t nalèz lan manti a Pandan m moute sou Twitter m wè nèg yo fè yon tweet sou bagay pnh la wi y arete nèg sik segond kot nòt telefòn nan wi y arete 2 nèg sik yo touye 2 nèg sik segond ki te sou machin nwa ki t ap vire tèl bagay kot nèg nou touye sa yo kot kò a kot zam yo bon n touye nèg nou pa pran kò n pa pran zam sa k fè n bay manti konsa menm a di nèg izo nèg atis la n ta renmen touye pou n ap vide atè Antouka si n bezwen fè bon mò Fò m wè kòm e nan stidyo m pral la gon bagay mizik m pral jere la e nèg mwen yo envite m son rabòday Fò m wè m pap fè plis ke yon minit ap pale avè n non M ap fè l rive yon minit a kèlke segond Gon m pral nan stidyo a la m pral m pral met vwa la m pral raboure nèg mwen yo son trak son bagay rabòday Antouka si n anvi fè mò e e e men n ankèt ok Dayè n gen enfòmatè chak jou m nan lari a. Yè m te nan zòn Dèlma, yè m te nan zòn Dèlma wi, lè atis la t ap veye nan zòn Dèlma, m met pye m atè, antre vin fè mò, bon kote m ye anndan kwen sa kote m ka vide m atè mezanmi, m lan lari, m lan lari, bon bagay nou pa ka, kounya m, kounya kèt male, piga yo vide 2 malere atè non, yo gen dwa fè mò vre wi, yo gen dwa vide 2 malere atè yo di se ti nèg Jiksenko 2, jan yo konn abitye fè, antouka nou manti. Pa janm vin bay pèp manti la ap vin di n se 2 nèg se ksegond se 2 nèg izo ah senyè pa gen dat se nèg mwen konsa yon kontra m siyen a simityè ou byen m siyen yon kontra avè nou koze tande kite atis la yo gen bay mizik li tande antouka kite m fè mizik. Izo a parle pour dire ça ben antouka se yon veritab takotak se le duel a distans ben izo ki minimize Et pour dire que mesye sa yo li pa konnen yo, si nèg yo bezwen fè yon fas a fas ben ekoute yo konnen kote li ye nan vilaj la, se rive sou do pye l. Men gen yon lòt voice note egalman, la voice note de Krisla. Krisla ki san pran dirèkteman o premye ministre Ariel Henry Kris la li menm ki fon pase men pran komisè la tou paske ben ekoute yo estime ke Jovenel Moïse le prezidan de la République ki a ete asasine par des mercenaires yo estime ke dosye sa ap trennen or jounen jodi a la genyen yon pawòl kap pase kòm du vent dans la paille epi yo pran sa an ka, kòm pa egzanp tantativ konplo k ap fèt jisteman pou kapab asasinen yon seri de gwo potanta nan peyi a, majòjon politik, ben pawòl sa yo se de pawòl anlè e poutan ebyen nou genyen yon reyalite anfas nou pa vle fè anyen avèk li, ann tande Krisla. M ap di bonjou, bonswa a tout popilasyon ayisyèn nan. M kontan m wè jistis nan peyi m kòmanse mache. Komisè Lafontan w fò bon travay wi. Bon travay, bon travay. Paske w dekouvri yon konplo k ap fèt sou ti mesye sdp yo, bon travay. Men kounye a komisè Lafontan, prezidan Jovenel gen 9 mwa depi l mouri. Konben arestasyon w fè lan dosye prezidan Jovenel la? Konbyen moun ou trennen lajstis nan dosye prezidan Jovenel la? Eske ou rele PM Ariel deja pou l vin reponn kesyon lajistis nan dosye prezidan Jovenel la? Paske PM Ariel endekse nan dosye prezidan Jovenel la, Komisè Lafontant. Kisa w fè? Nou pran peyi sa kankou yon peyi jwèt. Nou pran yon pakèt jèn gason, nou di barikad se avni yo, nou fè yo bloke peyi a, kraze peyi a pandan 3 mwa. Nou fè tout zak vyolans anndan peyi a. Nou te di se prezidan Jovenel ki pa bon. Depi prezidan Jovenel ale nap ka bay peyi a sekirite. Nou te di apre 24 èd tan prezidan Jovenel ale pap gen kidnapin ankò. Eske kounye a la pa gen kidnapin? Eske pa gen zak ensekirite anndan peyi a? Kòm nou te di se prezidan Jovenel ki tap fè tout zak sa yo. Eske peyi a vin dous? Kounya tout moun anndan peyi a ki fè tout zak sal anndan peyi a, nou kraze, nou brize, nou fè konplo, nou tiye yon prezidan lakay li, pa gen moun ki di anyen kòm si ryen netè. Kounya la, nou tèlman konnen sa nou fè anndan peyi a, nou kraze peyi a. Kounya la ti krik ti krak nou di moun ap fè konplo pou yo tiye nou. Pierre Espériance. Ti Pyè, kòm moun ki detwi yon pakèt jèn gason ann Ayiti, plede fè rapò sou katye popilè yo, di tout moun ki gang, fè dosye, voye Lèzetazini, Lekanada, Lafrans. Ou detwi yon pakèt pitit malere, malerèz anndan geto yo. Gen moun k ap viv la, menm lè yo ap viv yo mouri deja, paske pou dosye yo mete sou do yo. Ou menm kòm gwo vòlè. Ou bliye kòb ou te pran nan kòb petro karibe a. M kwè nou goumen pou sa. Ou bliye ti moun ki te mouri lan medikaman yo. Tout kòb sa yo ou pran yo. Ou detwi yon pakèt moun nan peyi a. Kounya nou sou pouvwa nou Gen anpil nan nou te tiye jèn gason Dèlma a. Yo te lage manda dèyè nou. Kounye a nou sou pouvwa nou, n ap mache tout kote. Gen 30 anketè dcpj ki mawon paske n ap ba yo presyon. Poukisa w pa fè ankèt komisè Lafontan pou w konn kote yo ye? Prezidan Jovenel gen 9 mwa l mouri. Pa janm gen yon jij ki asepte travay sou dosye Prezidan Jovenel la. Sa vle di, nou moutre Ayiti pa gen moun ki gen konpetans. Nou moutre yon pakèt jij tèt anba nou ye. Nou moutre Ayiti gen pwoblèm moun. Yon prezidan moun don peyi pa gen yon jij ki ka pran responsablite l pou l travay sou dosye a. Pa gen ankenn arestasyon ki fèt. Kounye a, nou di tout moun lage dèyè pou yo tiye nou. Mesye, Ayiti sa n ap gade a, yon jou l ap jou. Ayiti pap janm ret konsa. Ayiti priye pou l chanje. Nou fè tout zòn katye popilè yo tounen lanfè. Epi tou nap vire, nap byen viv, nou fè kòmsi nou pa konn anyen. Nap finanse yon pakèt zòn pou batay youn kont lòt. Nou fè kòmsi nou pa konn anyen mesye. Kounya nou di nap yap fè konplo pou yo tiye nou. Yon jou lap jou. Yon jou Ayiti ap gen jistis. Yon jou Ayiti ap gen moun nan tèt pouvwa. Yon jou la jenès ap konnen se yo menm kap detui yap met tèt ansanm pou nou jwenn vrè Ayiti nou bezwen. Yon jou m konnen lajenès ap rejte nou kòm fatra, kòm avadra, kòm rejè pou sa nou fè Ayiti a. Yon jou ap gon bon près anndan peyi a. Yon jou ap gon bon dirijan, ap gen moun ki gen konpetans k ap mennen peyi sa. Lè sa, y ap wè ant nou menm avèk kèlke mesye anndan katye popilè yo sa k fè peyi a plis mal. Pèp Ayisyen, li lè li tan pou nou ouvri zye nou, kale zye nou. Anba bann magouyè sa yo. Bann nèg ki pran pòz yo se moun e po moun ki sou yo a. Li lè li tan pou n kale zye nou.